Sak fè w nan timoun 2000 menm. Shet, manzè fè tout afèl byen menn. Kounya m pèdi w nèt kounya misye nan timoun 2000. Yow talè l pral vin la ou al wè l menn. Sa vle di manzè ap pou tou lè bagay pou w la? Mèt baze, yow m ta pral tcheke w lòt kote mèt baze. Wap bwè soup lakay mwen monchè m pa di w menm. Kouman madanm mwen nan wout la? Ebyen map fon ti tann toujou menn paske m ta pral tcheke w lòt kote wi menm. Bon m rele l. Yo fè sa wi menn. Ki pwoblèm li genyen? Men, ti frè m. Ki sa ou menm? Ou pa eklere? Ou pa gen madanm ou konn fè soup joumou pou ou? O, e pa e soup ou a pou w fè kou madanm. Non, paske se ou menm ki fè l ale. M pote soup lan pou ou, men ou ki fè l ale. Nou pa menm ka fè manje, m toujou bezwen. Naya ba w kòb pou l fè yon soup pou ou, pou w pran sa w fè pou li. Sa w ap vin di m la? M fè soup lan, men soup lan men joumou an. Lè w melanje yo ansanm, e soup joumou wi li fè. Ok. Esa soup joumou ou fè la. Wi soup joumou li ye. Ti moun Dèmil sa yo. Sa pou bri a nou menm.